Aprè plis pase 7 semèn gouvènman an atravè minis jistis ak sekirite piblik la ak asosyasyon grefye yo nan peyi Dayiti rive jwenn yon konpwomi pou leve grèv sila ki te reprezante yo andikap pou sistèm jistis la. Sepandan dispozisyon sila riske pa dire si toutfwa ansanm pwomès minis jistis la fè yo pa respekte daprè Martin Aine ki fè konnen grèv sila a pasyèlman leve an atandan konkretizasyon pwomès yo. Jodi an, nan rankont sa nou gen avèk minis jistis lan, kote ke li montre nou gon ogmantasyon de salè ki fèt nou tout nou touche de li, ke a lavni yo kapab panse sou revalorizasyon salaryal la. Men nou menm ki gon espas de tan nan grèv, ki wè gon pakèt moun kap mouri nan prizon, egal minis lan, jodi an li di li ba nou. Strik minimòm lan. Strik minimòm lan ki se kat de debi. Kat de debi an nou aksepte l pou nou bay yon leve pasyèl de grèv lan. Pwomès ki okazyone leve pasyèl grèv sila a ap antre an aplikasyon nan mwa jwen k ap vini la, si n ka kwè deklarasyon Martin Ene ki presize si sa pa fèt, grèv sila ap rapousib jiska nouvèl òd. Pase mwa jwen an, Nou pat bezwen ekri ni minis jistis lan, ni prezidan kou de kasasyon, ni lòt otorite ki konsène yo, depi nou pa jwenn ni grif yo menm yap rantre nan grèv, grèv sa lap jis kontinye. E nou swete ke otorite yo nan nivo primati, kòm nap toujou kontinye fè echanj lan avèk yo sou kesyon de stati grefye an e kap rezoud an majorite 80 pousan nan pwoblèm grefye yo genyen yap sibi nan sistèm jidisyè a. Ansanm revandikasyon grefye yo evoke nan kad mouvman grèv yo a jist, daprè minis jistis ak sekirite piblik la, ki fè konnen gouvènman atravè yon estrikti nan ministè jistis rive rekipere 143 chèk zonbi. Lajan sa yo pral itilize pou peye ansanm grefye ki t ap travay nan sistèm jistis la e ki pa t janm touche, konfòmeman ak revandikasyon asosyasyon nasyonal grefye yo Daprè Maitre Bertho Dorcé. Kòb sa, ki totalize anviwon 11 milyon de goud, nou resèvi ansanm avèk li pou ke nou fè nouvèl anplwa, ki se grefye sa yo, ki te fòme ankò pa taks ke nou menm k ap tande m la a, Leta pran nan men nou, li t ap fòme yo, jodi an la menm moun sa yo vin jwenn posibilite danplwa, Leta. toujou, reponn a responsabilite li menm si l ta fè li tardivman, men nou pa genyen twòp repwòch ke n ka atribye ansanm avèk li, 1 nou bay satisfaksyon de fason jeneral a lansanbl de anplwaye leta genyen pwske nou gen ogmantasyon pou tout anplwaye leta. Answit, nou genyen posibilite pou grefye yo jwenn carte de débit an a partir du mois de juin. Sa se a partir de sa kontab e administratè ministè lan jwenn ki pèmèt ke mwen menm mwen vin di sa an prezans nou la. N ap raple Asosyasyon Nasyonal Grefye yo te tanmen mouvman grèv sila depi 12 avril pase a, nan lide pou fòse otorite yo ba yo yon salè ki rapwoche ak salè jij yo ak lòt avantaj sosyal. Dapre obsèvasyon nou fè, nou te remake nivo vyolans la li ogmante nan zòn metwopolitèn nan. avèk yon yon gwo aksan sou zòn plèn nan e ki depi 20 pou rive 7 me nou anrejistre 164 moun ki mouri avèk vyolans. e ki fè e ak bal, ki fè e avèk yon lòt kalite zam blanch, e kote gen kay ki boule, gen moun ki blese, eksetera. Soti, alò, oke, donk sa se espesifikman pou e zòn Laplèn nan, men lè nou gade tou chif yo soti janvye rive jiska mitan mwa me a, Nou deja resanse plis pase 450 moun ki mouri avèk vyolans. Nou menm nou kwè ke se vyolans ki genyen nan peyi Dayiti jounen jodi a, li merite se Leta a atravè enstitisyon piblik yo pou yo pran responsabilite yo, pou yo ranmase leson sa a, pou yo pran sa pi o serye. E pou sa, yo bezwen mete pi plis kontwòl nan zafè dwàn, nan zafè fwontyè kote zam kapab rantre. Yo bezwen pran dispozisyon pou kapab anpeche minisyon kapab distribiye, zam kapab distribiye jan nou wè sa ap fèt la depi kèk tan oubyen ki menm ap ranfòse. Yo bezwen antouka otorite leta ayisyen yo e atravè enstitisyon piblik yo genyen yo e ki konsènen ak kesyon sekirite nan peyi a, yo bezwen pèmèt ke lapolis gen pi plis mwayen pou li kapab fè travay li e yo bezwen pèmèt ke moun ki viktim yo kapab pote plent, kapab pote plent e nan sans sa nou kwè ke lajistis. bezwen eleve tèt li, ranmase karaktè li, remete li an fonksyonman pou li kapab ranmase e plent moun ki viktim yo kapab pote. Donk nou menm nou kwè ke gen anpil mezi ki bezwen pran ni bò kote Konsèy Siperyè Polis Nasyonal la, ni bò kote Ministè Lajistis kòm tèl, ni bò kote Lapolis dirèkteman. ke li menm e sou teren sou teren an e e sitwayen yo yo menm tou yo bezwen e e e yo bezwen e e e e rann leta reskonsab e sa ki rive yo sa k ap rive yo anndan peyi a la. Matisan gen 3 zan depi lè lè w ap pase ou Ou konnen ke ou ka bon ou ka pa bon. Ou sonje chante Altieri Derival la? Ou gen de chans. Donk, fò nou antann nou sou sa. Kounya, ou gen sètitid ke se mouri ou pral mouri, ke se kidnape ou pral fè yo kidnape ou. Ou gen sètitid la. E kounya, kòm ou gen sètitid lan. ou fè yon negosyasyon avèk dyab la, ou peye dyab la. Nèg kamyonèt yo, nèg otobis yo, yo peye dyab la pou yo pase. Donk, antandon-nou, ekstòrsyon de fon, ranson, se menm bagay yo. Ke yon nèg parèt, Scoop FM la, nèg la gen yon makèt la, li gen yon ti boutik la, li genyen yon ti atelye kòdonnri, li gen yon ti atelye tayè, epi gen de twa vagabon sou katye an, o! Apre w ap pase sou limyè wouj, nou menm menm nou pa gen, bouch nou pa fann? Ou gen anpil kliyan wi, avk ba yo ap mache. Epi nèg la reponn li, ah wi nap degaje nou wi, Ebyen wap degaje ou, mwen se kòb wi m bezwen la a. Chak jou malere sa a ki gen ti kòdonnri an, chak jou malere sa a kap vann mòso poul lan, chak jou malere sa a kap vann mòso twal la, gon bandi, gen 10 bandi, gen 15 bandi kap vin di l, bal banm lajan. Si se pa sa nap kraze sa wap fè a e lap krazel vre. Se sa Montana di fok li ranje a. Se sa epa Montana peyi a mande sa. Nou poko jwenn espri a nan gouvènman sa pou fèl. Epi gouvènman gen anpil moun ki pa ke li evidan ke yo Pèp la pa kapab fè yo konfyans. Premye jen k bal rive la bral fè l 1 an e yo gen yon gouvèneman ki te pwomèt apezman ak efikasite. Jisteman, jodi a nou pa wè ni apezman, nou pa wè ni efikasite. M pa menm bezwen di w pou yo ta konbat kesyon ensekirite ki genyen nan peyi a, notamman kesyon kidnaping nan ki tounen yon veritab antrepriz anndan peyi a, ki pa anrejistre nan komès, ki pa anrejistre nan DGI. Petèt Leta ta antre. e taks yo pa rapò avèk e volim kidnaping nou konnen kap fèt anndan peyi a. Enben nou menm o nivo Ann Kanpe nou di jodi a fòk mesye Ariel Henry pran responsabilite l. Jodi a nou konnen pa gen prezidan kidonk jodi a la se li menm ki premye minis e se li menm ki sanse ap jwe wòl prezidan nou mande l pou l pran responsabilite l. Si l paka pran responsabilite l bal dèyè l 2 tap. bay tèt peyi a paske nou menm nou pa kapab ankò. Jodi a etidyan yo bouke yo pa kapab ankò. Jodi a la a nou vle pou nou kapab vakye libreman avèk aktivite nou, nou vle pou nou kapab vin swiv kou an tout kyetid. Soti 3 pou rive 24 me 2022 an gen anviwon 4,012 migran ki refoule Ayiti. Moun sa yo ki tap tante vwayaje nan kondisyon ki pa regilye soti Lèzetazini, Bahamas, Kiba, Turk and Caicos elatriye selon direktè Ofis Nasyonal Migrasyon an, Jean Bonheur Delva. Nou sòm a 2,360 pèsòn rapatriye Dèzetazini Damerik, don 1,276 òm, 677 Ajoute en chapitre, Ansanm de pwen ofisyèl sa yo, yo akeyi on nonb enkwayabl de pèsòn pou le mwa de mè. Alatèt ONM nan mande nèg ki gen zam yo pou fè yon ti kanpe. Selon Mesye Bonheur, ensekirite a se youn nan koz ki pouse do pitit peyi a deyò konsa. Li mande lajistis tou pou pran responsabilite l. Il fo ke ansanm de moun kap seme la pagay, kap seme jisteman divizyon, kap seme la terreur anndan peyi an, yo rive pran konsyans e il fo egalman ke la jistis kapab sezi kont moun sa yo paske li klè ke dan lensekirite moun yo ap qui s'engagent à combattre l'hypocrisie de la communauté internationale et la méchanceté de la struktu kriminelle ki sapele PHTK. E se kon sa tou, nou te di ke Pou nou ka arive ranpòte la viktwa dan le kadre de sèt batay, fòk nou te deklanche un ansanble de sit-in par devan les ambassades des sociétés occidentales kòm sèl ki gen l'an peyi ya. Dernièrement, nous avons remporté pas mal de victoires par devant l'ambassade de France comme une structure qui fait partie de corps groupe là, qui contribuait tout à mettre à Haïti la situation catastrophique que liait Jounet Jodiala. Et le mercredi 1er juin, l'EMNA... aura à se retrouver dès 10 h du matin porte devant l'ambassade des États-Unis d'Amérique du côté de tabac. Vous connaissez bien que les États-Unis d'Amérique, à travers Anbasad li an Ayiti se prensipal strikti ki responsab tout kidnapin, tout ensekirite, tout gangsterizasyon, tout masak, tout asasina ke jounen jodi a n ap viv an Ayiti. Nan peyi Dayiti. Men mezanmi, bagay la evidan. Moun nan di tèt li, yo di l eleksyon toutan, lal nan li vote epil pa janm wè anyen chanje anyen pa chanje sil chanje se mal li vin pi mal donk li pito li li genyen yon atitid de mefyans sou pa kapab sou Montana Fritz Jean pa kapab al nan palè nasyonal Steven Benoit pa kapab al nan primati lan. Donk, pwojè Montana a rete nan faz de pwojè li poko antre nan reyalite an. Men pa genyen yon manb Montana ki pat konnen ke fok li te negosye. Se poutèt sa wi, se nou, yo te konnen, yo pale de pouvwa an plas. E se poutèt sa, dè ke le landmen du 30 out, yo voye yon lèt bay Ariel Henry pou yo fè l konnen ke yo dispoze rankontre l e ke s men nouvèl dòn ki genyen nan akò Montana a. Modalite diskisyon yo, Doktè Henry te di ke li pa nan afè bisefal, nou oblije nou menm konsidere ke se bisefal paske presizeman, Konstitisyon de 1987 lan, amande a, ni non amande ni amande an, prevwa prezidan e premye minis. E nou oblije pandan ke y ap chifonnen konstitisyon an, rete le pli pwòch posib, le pli prè posib, pwòch e prè posib de la konstitisyon pou nou anndan l. Nou pa kapab pa rekòmanse pale nan peyi a, e sou baz ki sa? Byen si lè sitwayen. Men, ki jan n ap kapab fè l pou nou chak sòti nan Adan rive nan Zamò, rive nan Zilmi, epi pou nou chak gen dwa fè sa, vin pale epi nou ranje peyi a grenn pa grenn Li enposib pou fè 11 milyon moun fèl. Kòm si la pou nou aksepte ke Ariel Henry oubyen Claude Joseph oubyen nenpòt ki lòt moun ke l te rele Garry Pierre Paul Charles oubyen ke l te rele Jòd ke l te rele Pyè ou Andre ke li menm pou kont li avèk kominote entènasyonal dèyè do li ta di pou nou kite l Fè krim sa a kraze peyi an. Objektif konferans sa a se pou nou denonse rektora Inivèsite Leta Dayiti a ki jwenn yon memorandòm ou di mwens ki parafe yon memorandòm avèk FNE, Fon Nasyonal de Ledikasyon, an ski a trè avèk kesyon etidyan nou konnen k ap dòmi nan espas fakilte yo parapò avèk klima ensekiritè ke peyi a ap konnen depi kèk tan. Ebyen nou wè malgre e memorandòm sa a, yo sinye 26 avril 2022 nan lokal e pòs gradye a, ebyen jodi a la nou 25 me a prèske yon mwa pa gen anyen de konkrè ki fèt. Sa vle di etidyan yo kontinye ap pase nwit yo nan kondisyon difisil nan espas fakilte yo. E jodi a kantite etidyan sa yo yo ogmante lè n konsidere. Jodi a la te genyen Matisan, men kounya ou genyen Laplèn, ou genyen Kanaran, ou genyen Kwadèboukè, ou gen yon pakèt lòt zòn ankò e tout zòn sa yo gen etidyan. Enben se poutèt sa nou menm Mouvman Ann Kanpe ki te inisye kesyon sa atravè yon lèt tou louvri ke nou te voye bay Rektora a an dat du 23 fevriye, laquelle lettre a été bien sûr accusée par le Rectorat. Enben nou gade a 3 mwa apre pa gen anyen ki fèt. Se poutèt sa, nou menm nou bay konferans de près jodi a pou nou mande rektora a pou li aji prese prese paske gen ijans. Kreyòl pa ta gen okenn posibilite fèt epi devlope nan kontèks sosyo-ekonomik ki te egziste nan epòk li t ap fòme a. Esklav yo te soti nan divès gwoup etnik. Li te difisil pou yo ta kominike. Dayè, li te dotanplis difisil paske mèt la te fè jefò pou l te idantifye tout esklav ki te gen mwayen pou yo te kominike ant yo, pou l te deplase yo, pou l te eklate gwoup etnik yo epi gwoup lengwistik yo, e li gaye gwoup lengwistik posib yo sou diferant bitasyon pou pa gen konplo. Sa te ka anpeche lang nan kòmanse fòme, men se te nad marinad. Nesesite pou moun yo te kominike, yo te jwenn mwayen pou yo te kominike, E kreyòl la li reziste, li fòme kanmenm. Li fòme men kouman l pral devlope? Sou plan devlopman, si n ta konsidere ki jan esklav yo t ap viv, konsiderasyon yo te genyen pou esklav yo antanke moun yo pa t konsidere kòm moun, moun ki pa t gen volonte, Se te tankou yon mirak si esklav sa yo te ka jwenn ansanm, rankontre, diskite, koze youn ak lòt, koze fanm ak gason jiskaske kanmenm yo rive fè pitit peple koloni an e yo peple koloni an avèk pwòp pitit pa yo. Chak timoun ki fèt pral sèvi pou konsolide mwayen kominikasyon tou nèf sa a esklav yo te kreye a. Se sèten, mèt la te renmen wè esklav k ap miltipliye, fè pitit. Li gen yon ti esklav anplis sou bitasyon l, men tou se te yon ti kreyòl ki pral kontinye bay lang manman l ak papa l jarèt epi ede l devlope. Jenn timoun sa a prale aprann pale yon lang ki petèt Te ka diferan de lang orijin manman l oubyen de lang orijin papa l, men li jwenn lang sa a sou bitasyon an nan men manman l ak papa l, nouvo lang sa a, li pral pale l. Espesyalis yo va rele l pidjin petèt, men pita Yo kidnape l depi lendi swa, lendi swa depi lakay li, vè 11 è di swa. Yo antre lakay li, yo bat li, yo bat tout moun lakay li, e yo pran tout bagay ki lakay li. Se li nan li lavwa zòn Wozènbè. Apre lèzondi, nou tande ke yo mande 500 mil dola, bon dola. A vle di yon moun ki gen 6 mwa, ki prèske gen 6 mwa pa touche, kòman li pral jwenn 5, banm menm 500 goud, e mizè l pran. Epi, madanm li fèt akouche la, apèn si ka madanm li ka gon 8 jou, epi gade non. Nou nan lari pou n mande Leta, Leta pran men l, e ke liberasyon se sa bay el, se fisma sa bay el, san kondisyon. Donk sa k fè nou vin devan Radyo Karayib. Donk son sinyal ke nou voye trè fò, pou n di laprès kontinye sansiblize popilasyon an, Kontinye sansiblize leta pou li pozisyone l sou kesyon ka de kidnapin k ap fèt nan peyi a tribò pa bò. Donk lè n pran le ka de Sabaël, yon moun ki gen anviwon, ki nan swasantèn li. Sen mwa l genyen depi l poko touche. Donk li gen sen mwa depi ke l poko touche. Ò kisa l ap jere? L ap jere papye, se chèf pèsonèl. Chèf resous imèn. Donk lap jere moun avèk papye anndan yon enstitisyon kote ou pran l epi ou kòmanse mande gwo sòm lajan. Wi, ravisè yo rele yo mande lajan. Yo mande anviwon 500 mil dola ameriken. 500 mil dola ameriken kounye a kote, kote ke l pral jwenn li? Donk, e pa pou san rezon nou menm nou vin la nou menm nou ekspoze nou pou n di leta. Fok ou pran responsablite w, fok ou di yon mo. Se loksidan ki vin avek kesyon kidnapin nan, e Desalin pat janm kite sa nan kilti nou. Se sak fè jounen jodi a nou kwè, denonse a e nou non sèlman nou denonse zak kidnapin, nou denonse nou denonse konfrè nou ki ap kidnape, men nap mande leta pou leta pran responsablite l fas a fenomèn kidnapin sa, paske nou wè li atenn tout moun nan sosyete a, pa gen moun ki egzante de fenomèn kidnapin sa. Jounen jodi a se kri nou sa, se kri dalam nou sa, nou kapab remake se tout. Kòlèg yo se tout anplwaye CRS ki pran lari, non sèlman pou kòlèg nou ki yo kidnape, men pou tout moun ke kidnapin nan atenn. Jounen jodi a se loksidan ki te vini avèk kidnapin nan, se pou kidnapin nan tounen vè loksidan. Bokou. Men sa lougawou nou abitye, oksidan vin leve kidnapin li an pou nou kite nou avèk lougawou nou, paske nou menm nou konnen kounya nou ka trete lougawou a. Men kidnapin nan nou pa ka fè anyen pou li paske bagay sa a yon fay fenomèn, tout moun ka jwenn li, ka viktim ladan.